Nou kontan avèk ou ankò yon fwa mèdam e mesye, zanmi, fanatik, konpatriyòt TV lakay haiti pwen kòm yo, nan dezyèm videyo sa mèdam e mesye, nap remèsye ou menm ki toujou. Swiv nou ou menm ki abòne avèk nou ou menm tou ki ede'n pataje ak kite yon kòmantè plis yon like sou videyo sa yo nap diw mèsi pou sipòw e nap diw ke nou vrèman santi nou kontan le fè ke ou chwazi sipòte kanal sa tvlakayhaiti.com Nou pap pale twòp medam se mesye men nouvèl la chèf gang ti makak akonpanye de tout lame a tout sòlda yo nèg yo anvayi komisarya tomasi e sa'w tande a se rèl kay makorèl Polisye ap kriye tankou timoun, y ap mande èd yo pa jwenn èd, y ap mande sipò yo pa jwenn sipò, y ap mande bakòp, se domaj pat gen bakòp e sa w tande a Ti Makak fè rèl, Ti Makak simen dèy nan Tomasen, Ti Makak frape fò e nou wè chèf gang Ti Makak ki li menm jounen jodi a la retire. Donk e kagoul la, ti makak tèlman santi l alèz, pa gen sere vizaj ankò, pa gen sere idantite ankò, kidonk ti makak lage l sis kreyòl JPP jan l pase l pase. Ebyen medam e mesye n ap di w ke ti makak frape fò, lapolis pran kou, nèg yo anvayi komisarya a, polisye kouri tankou e chen yo bare nan kabrit, polisye rèl, bagay yo grav. Ansyen senatè Youri Latortue voye pye, desizyon Ariel pran pou antre ak militè nan peyi a, Ebyen pa gen oken moun ki yo menm aksepte desizyon sa a aprè minis ki nan gouvènman Ariel Henry a, selon ansyen senatè peyi a Youri Latortue, ebyen l fè konnen se Ariel ki koz peyi a rive la jis pou l kapab antre ak militè etranje nan peyi a alòske pnh la la l ka bay sèvis, pnh la la li ka bay randman se paske nèg yo pa deside pou yo fini ak ensekirite a ki fè jodi a se kò etranje Ariel Henry bezwen antre nan peyi a. Senatè Lambert menm, lò a pranl maten an se dlo yo ba li tèlmanl fache pou desizyon sa ke Ariel pran e sena ki li menm kanpe an kwa wouj pou desizyon sa Ariel Henry ebyen se sou fyèl senatè Lambert ki se prezidan ti rès sena a ki li menm voye pye a goch a dwat Ariel pap antre nan peyi a avèk militè etranje ki donk se bay pnh la mwayen se bay pnh la ekipman se bay pnh la materyèl Epi se motive ti mesye yo pou nèg yo anvayi bandi, pou nèg yo pete fyèl Izo ti lapli, pou nèg yo pete fyèl lanmò ee sanjou, pou nèg yo antre pran ti makak anwa kap bay pwoblèm, jodi a se dèy ti makak simen, nou pral envite ou gen detay ou sou tvlakayhaiti.com, nap kite ou tande detay yo, nap tounen. Gen polisye kap tonbe, kap mouri, pèsonèlman sa fèm mal anpil, men senpleman lè nap tire sou popilasyon an kap revandike dwa yo, Sa, sa pa bèl tou. Bon, byen ke nou pa ka di se polisye yo dirèkteman, men nanpèch, an nou tande vòys sa, e mwen espere ke apre vòys sa, gen sèten polisye ki ava konprann pou yo tou arete Ariel, pote l bay pèp la. An n tande odyo sa. pandan 1 è e yo mande yo mande ranfò yo di yo ranfò ap vini ranfò pa janm rive donk yo abou de Polisye kap pale. misyon ebyen yo dezangaje epi yo mete yo a kouvè selon sa nou gen kòm enfòmasyon. Se konfime baz ti makak ki pran kontwòl sou komisarya Thomassin 25 la ok se bandi kap jwe sou komisarya Thomassin 25 la kounya chèf. Vwala bandi kap jere sou komisarya Thomassin an vwala sa se premye pati an epi nou pral pèmèt ou tande dezyèm pati an se kanmenm trè grav. Tout moun bò anndan la fòk yo touye bò la wi mesye yap touye nou yap touyem si yo jwenn yo mesye plizyè nèg yap site non nèg yo di fò yo touye etwal wi yo konnen gen gen gen gen yon fi ki di yo se etwal mwen rele nèg yo di yap touyem mesye gad pasem te ka fè pou mwen non mesye nèg ap tire anndan la pou jis kounya a mesye nèg yo di yap tiyem wi mesye epa gen bal epa gen bal mesye. Mwen avèk chen yo k la e chen yo sèvleman nèg yo t ale pou yo monte mi an yo wè nou alman ak tout yap tire chen yo ap fè ès ès men sa mwen te ka fè pou mwen mesye mesye eske m paka voye yon cha mwen mesye mesye m paka nan enstitisyon mesye m paka jwenn yon cha mesye pandan setan nèg yap touye mezi chèf ki anndan zòn nan yo mesye yap touye mezi chèf ki anndan zòn nan yo mesye. Se konfime baz ti makak ki pran kontwòl sou komisarya Thomassin 25 la ok se bandi kap jwe sou komisarya Thomassin 25 la kounya chèf. Vwala vwala e bon an menm tan mesye Ariel la tèlman chat li gen ta fè nèg yo fè vòys lan tou wi. Nèg sa yo tèlman bezwen kontwòl, yo tèlman, pa bliye nou di w sa hein, pral rive nan yon moman la yo pral, yo pral fè w tande tout sòt de bagay pou w kapab rayi mesye ti mesye gang yo ok, pa bliye sa epi an menm tan tou e m pa di se pa vrè, m pa di se pa vrè men se senpleman mesye pa al bay vi nou pou Ariel Henry. Nou pa ka al ap pèdi vi nou pou vye Ariel Henry. Se sitou sa mwen menm m te kapab di nou. E wi Salomon nou pral konkli frè m paske fò nou ale. E. E Jimmy pa bliye avan nou ale m te di semèn sa se yon semèn desizif kote ou pral jwenn anpil bagay k pral fèt andan peyi a. M te di nou sa. Pa bliye nan emisyon m te fè. Se dimanch lan, dimanch swa e nan lendi maten an. M te di nou, se yon semèn ki pral mouvmante. E ou gade wè jodi a vre, e Gonayiv, yo piye dwann, Gonayiv, yo piye tribinal, nou pral gade jodi a, yo piye yon makèt, men ti makak sòti, li fè moun Tomasen, moun Naboul ap rele anmwey. Jwè Vitelòm se sal byen l pa fè nan zòn Pènye Tòsèl nan zòn eta e nou aprann tou yo di Vitelòm gèlè ap ap batay la pou rekipere Petrovil nan moman n ap pale la. Sa vle di w a wè nèg ki gen zam nan men yo dmi gen yon ekip bann zòn ki pa janm konn gen anyen Epi ou pral wè moun yo pral kouri kite zòn yo, e se sa ki kòmanse ap fèt la. Bon, kounye a la, ann fè yon lojik. Pou ki rezon mesye, mesye, mesye sa yo ki ame an, pi se toutakou nou wè kòmsi y ap goumen konsa, lè y ap goumen ak lòt? E nou konn tande Babekyou konn ap di l wi, Babekyou konn ap di ke Youri Latortue pa gen kon, pa, pa gen kontwòl yo, pa gen, pa gen telekòmand pou ap di yo men lè pou yo met dife, men lè pou yo pa met dife. Men pandan ke petèt yo pa gen kontwòl mesye sa yo, men yo gen kontwòl anpil lòt gwoup gang. Se sa k ap pase la. Se sa k ap pase la. Yo tèlman beze. Mesye, men nèg sa yo sòt tou, mesye. Ti mesye sa yo, anpil ladan yo sòt. Kounye a la, ou pa wè ou pa tande Fantòm 509. Yo nan lari, y ap vide katouch tou. Fòk moun yo konprann sa. Misye di se dwe yo dwel. Nan moman nan moman ke yo te dwe misye la, kounya la misye sèten keseswa gouvènman, keseswa sektè prive an, paske anpil nan nèg sa yo pa gen nen nan figi yo, se si e sèten gouvènman ou lan sektè prive an pral rele yo an prive, vide kòb sou yo. Si yo gen nen nan figi yo pap antre ladan men m gon pre feeling m gon pre santiman medam mesye epi se ra ke pre jan de santiman sa yo twonpe m mesye sa yo depi ou ba yo kòb yap fè dezòd li di l nan entèvyou se paske ekip Ariel nan te dwe l ki fè ki fè li kanpe anfas li kounya ou panse Ariel gen kòb la li pa tap premye moun li pap kouri bay li se vitelòm. Antouka, mwen espere ke misye, kòm m wè se yon jèn gason ki vrèman briyan, ki vrèman entèlijan e m konnen l ap tande nou, antouka, monchè, fè prèv ou menm. Fè prèv ou. Mwen m gen de dout sou mesye sa yo, seryezman. Ay, pou lajan, pa gen anyen yo p ap fè, frè m. Mwen espere ke yo p ap vann konsyans yo, paske tout tan se menm bagay la. Jimmy, e, ou wè la, e nou pou n fini nèt Jimmy. Nou genyen, nou genyen de seri de moun nou pral pran nan emisyon an la nan jou k ap vin la yo. Ou wè sa k ap fèt la? Mwen pale avèk anpil spesyalist, nèg ki anperè, nèg ki kabal, nèg ki mason, m pale avèk anpil anpil moun menm moun ki andan legliz. Sa yo di w? Jimmy, mwen pale avèk yo, yo pa konnen. Li posib. Si w ta wè. Si y ap vini wi. Paske gen posiblite pou yo pa vini. Paske sa yon nèg ap fè la ebyen devan y ap fè bagay sa yo. Genyen yon tèt ansanm ki pral fèt pou konbat entèvansyon. Pa bliye, Salomon, pa bliye mwen di w ke fanmi Boulos la, m di w, mwen, nou aprann nou di w ke gen, genyen ki ladan yo ki gen kansè la. Ok, mwen di nou sa, pa bliye m te di nou sa. Kounye a, kounye a w pale kansè, Djimi, Vitelòm se yon resòtisan, yon resòtisan ameriken l tiye wi, li boule wi. Lè w pran sòtisan yon tiyo boule menm lè Lelika ap ofè l, li pap fè w kado tou. Kounye la, pa bliye nan jou k ap vini la tou, lè entèvansyon an antre a, lè y ap kouri dèyè Vitelòm, kote l pral kache? Li pral kache nan 400 mawozo. Lè y ap kouri dèyè nèg 400 mawozo a, kote l pral kache? Li pral kache nan bal Site Solèy la. Lè y ap kouri dèyè nèg Site Solèy la, kote l pral kache? Ou pral wè bal Jenèv ak je pèp gen gwo posiblite pou yo antann yo pandan fas a antre a. Sa di, si yo sipoze wè sa k pral desine ann Ayiti a la, tou, e mwen menm di nou, e sa ka la ka wè l, e n a pral chèz ba nou, n ap suiv, men bagay la Jimmy, li p ap fasil, e nèg yo konn sa tou, e yo konn sa tou, p ap fasil pou fòs entèvansyon an avèk fasilite, e ou pral wè jodi a dè milye milye milye moun ki pran lari. pou yo di yo pa dakò avèk fòs etranjè a. Sa vle di kisa? Se premye fwa pèp ayisyen motive nan sans sa di. Se premye fwa e jodi a mwen wè gen yon radyo an Ayiti k al fè yon sondaj, mwen menm m pa ka konprann non sondaj la ou wè majorite moun di. Mesye nèg sa anraje lè nap di gen seri de abolotcho se grav wi frèm. Totalman grav wi menn. Misye fè yon sondaj li di w ke popilasyon an bezwen yon fòs etranje anndan peyi an. E pandan se tan tout moun wè ak zye yo wi. Kounya la bagay yo filme, se pa nou k vin di l, pèp la wè l, popilasyon an wè l, yo tèlman wè l, yo patisipe nan manifestasyon, tout moun di yo kont yon fòs etranje antre anndan peyi an. Lòt la louvri bouch li, la louvri gagann li, li di lòt bagay. Mechanste wi frem. Kontinye. E la ankò, mwen mwen di nou, sa wè k'ap desine la di nou, mwen menm di nou, pa pran l a la lejè. E sa fè, wè la, mwen menm di nou, ann swiv. E nan semèn kap vini la Jimmy nou gen yon yon nou gen plizyè moun nap pran nan emisyon pae nou menm la fò nou pran moun sa yo pae nap bayo plas nan emisyon chanèl moun afè bon TV e jodia la fòk yo vin pale fòk yo vin pale avèk nou pou yo ede nou konprann fenomèn ki gen la atè a e kisa kap pare pou blan e blan konn sa kap pare pou li la tou pa fasil Jimmy e se pa pou san rezon ou wè yo itilize Ariel Henry men bagay la konplike Jimmy. Men nap di moun yo rete branche a nenpòt moman nou kapab moute paske. Demand ofisyèl gouvènman ayisyen an fè bò kote OEA, Nasyon Zini pou ke genyen yon fòs ki debake nan peyi an pou vin ede yo konbat ensekirite e egalman evite sa yo rele yon kriz imanitè. E Guerrier pou byen konprann pozisyon n fò nou konprann. Jisteman, istwa fòs sekirite piblik la depi 94. An 1994, lè te gen entèvansyon militè nan peyi a, mwen te di e mwen di l nan liv mwen an, yo fè yon dumping sou fòs sekirite ayisyèn yo. Sa l te ye. Blan mete avèk dirijan ki te anplas yo, yo elimine lame e yo vini avèk fòs entèvansyon. E lè yo elimine lame a, w ap gade poukisa m di dumping, se paske l sanble a sa Clinton te fè sou diri a. Lè an 94 la e Clinton te di l, li vini avèk sibvansyon pou peyizan ameriken, agrikiltè yo, pou yo te ka bese pri a, ebyen pou ke nou pa pwodui diri. E lè peyizan Latibonit dekouraje, y ale, epi lè sa a yo vin monte pri a. Ok epi yo mande leta ayisyen hein lè m sonje lè gouvènman lè prezidan an te di l te fè ti dezòd la yo siyen akò neyoliberal la taks la te 50 pousan yo desann li a 3 pousan donk yo kraze diri a yo mete diri pa yo a e yo toujou anpeche ke nou retounen nan pwodiksyon enben se menm jan li fè pou fòs sekirite a yo kraze lame a yo vini avèk yon fòs de polis ke yo pran an chaj a tou lè nivo e yo pa janm vle ke lame a retounen. M ap jis pran egzanp, lè m ekri Quelle force publique pour Haïti? an 2006, mwen prezante l bay Prezidan Preval, Prezidan Preval te di m li pa ka la, li pa ka ale nan sa a paske si m vle li tonbe. Donk, paske fòs piblik la, m te di fò n mete lame e lapolis sou pye. Lè n rive avèk Prezidan Martelly, Prezidan vin dakò ke pou yo vin avèk lame. Ebyen, militè sot Washington yo mande yon reyinyon an ijans e yo di ke si nou antre la a nan kesyon lame a la a, ebyen yo pa gen oken èd, yo menm yo pa ladan l e l ap di pou Ayiti. Èske yo bay rezon ki fè sa ke yo pa nan lame a? Èske yo bay eksplikasyon pou sa? Rezon ke, pa egzanp, lè m te nan reyinyon sa a, ke yo te bay, yo te di ke jan menas ki sou Ayiti yo la a, Menas ki sou Ayiti se pa menas militè. Se menas polisyè e yo menm yo siyen an 99 avèk Ayiti pou tout lòt menas ki ka genyen yo menm yo ka vin an sipò. Donk Ayiti pa bezwen yon lame paske lame bidjetivò. Se sa yo menm yo te di. E m te esplike yo ke lame an 1994 te gen yon bidjè de 240 milyon de goud. E jodi a nou an 2013, se lè sa reyinyon te fèt. La police gon budget de 12 milya de goud mwen pa kwè se budget ti vo e mte moutre yo a pati de livre an genyen on separasyon ke nou ka fè 12 milya sa a lap pi efikas si gen de kò kankou la marine kò fontalye nou retire yo la police la nou mete yo nan lame e lè sa a nou pap depanse tout kòb la men yo te min yo te di yo pap fèl jiskaske prezidan te oblije aksepte mentnan sou jovenel yo vini ankò. Yo di ke yo pa vle lame, Jovenel moute lame a kanmenm men yo kitel nan lame jisteman pou bannann ke li gen la piske yo pa yo pa vle ekipel, yo pa vin achte zam. E lè w tande talè a m te tande yo tap pale de rezolisyon sena, on rezolisyon nan sena yo te pran devan anpil peyi an Afrik tou, sena ameriken an ke yo pa dwe bay vann Ayiti zam men rezolisyon sa yo yo pran pou anpil lòt peyi Liberya yo te pran yo epi yo retire yo. Men pou Ayiti yo kenbe l. Alò, sa m vle di pa la, yo vin, m ka di, soutrete fòs sekirite nou, fon dumping, yo elimine yo, yo mete pa yo, e a chak fwa ke okazyon vin difisil, ou jwenn dè pwopozisyon ki fèt onivo entèn, w ap wè yo refize l. Yo te refize kesyon an nan moman sa a, e ane sa a w ap wè, Tout kesyon plan sekirite ki mande pou ke lame rantre ladan l, pou n fè senkyèm faz la, paske yon faz doperasyon mi, li gen senk faz ladan l. Men senkyèm faz nou menm lan, sa yo rele konsolidasyon, etan done nou gen 1200 manm nan lame a ki la, nou te toujou mete se lame k pou fè konsolidasyon. Yo rejte tout plan ki genyen kesyon lame a, menm plan de pwofesyonalize lapolis la pou te ka gen yon sòt de polis militè, yo pa vle l, e. Lè sitiyasyon vin grav, ebyen se lè sa a yo pral oblije ankò rele yo. E se sa k rive la a. E malerezman, nou genyen on pwoblèm kote ke pa genyen on antant, kote dirijan pa fin antann pou yo adopte plan nasyonal la. E se sa fè ke lè w rive la a, w ap jwenn anpil moun k ap di, Mezanmi, fò yo vin sove nou. Fò, fò yo vin delivre nou. paske jisteman yo mennen nou la difè nou pa janm ka yo pa janm kite nou òganize fòs sekirite a ki se lapolis, lame e lentelijans. E lè nou rive la a nan sitiyasyon an kote ke m pral di w yo mete w devan la politik di fèt akonpli e sa k rive la a se politik di fèt akonpli menm jan pou gaz la yo fè rate gaz w ap achte l a 3 mil 4 mil goud lè w ta rive w ta jwenn li nan 600 goud yo ta di a anben li pi bon men w pa konnen ke pri 600 goud la jisteman li te dwe gon sibvansyon an fonksyon de peyi a se menm jan sekirite a yo mennen w non sitiyasyon kote ke ebyen tout espas ap anvayi tout gang ap anvayi epi lè w rive la ala fen moun yo ap di anben na pral on souf men tout moun pa janm konnen ke entèvansyon li bon stabilite de fasad li bon sekirite de fasad paske si l pat bay li ou tap rive depi 94 ou tap genyen. Jisteman, e sekirite, stabilite sa eske nou bezwen omwen nan kesyon fòs sekirite piblik? E sa n pa ka konprann paske lè lè n ap pale de Ayiti fò nou pale de lòt. An n gade Liberya kote ke jisteman Nasyonzini debake te gen pwoblèm gè sivil tout bagay. Men premye bagay yo fè laba yo refè lame a. Yo refè lame a e pa bliye lò te gen Chal Telò laba te gen anpil zam ki t ap distribye prè dan milyon. Yo fè dezòmeman yo refè lame. E nou ou lè w gade la a, w ap wè ke Liberya pa gen pwoblèm ke l te gen ankò. Yo fè l nan anpil lòt peyi. Yo ande Repiblik Demokratik di Kongo. Yo rive la a, yo konsolide lame a. Yo gen yon zòn kote ki gen lagè, yo rete ladann e y ap renouvle pandan ke y ap ranfòse lame a. Lòtrejou, lame amerikèn voye dè ekipman o Nijè, kote ke ki gen dè pwoblèm, yo voye ba li, yo ranfòse l. E nou konnen ke anpil zam nan lame Nijè la, yo konn retwouve yo nan men teworis yo tou. Donk. Pwoblèm lan, lè w gade a kesyon konparativ, w ap wè ke jisteman Ayiti nè pa le sèl ka ke gen gen gen gen gen pwoblèm sa yo. E lè nasyon vini, zini vini, ebyen gen de konpòteman diferan. Donk nan sitiyasyon ke n rive la, poukisa nou di nou pa vle entèvansyon militè? Paske li pwal pote menm bagay la. Ensekirite de fasad, enstabilite de fasad, se yon kriz ke w pwal ranvwaye, e lè w ajounen yon kriz tout moun konnen m nan kesyon syans politik, li retounen sou ou pi rèd. Paske plizyè fwa yo ajounen kriz sa a. Nou pa poze pwoblèm dòganizasyon nan fòs sekirite. Menm lè gen anpil moun ki ekri sou li, m ekri sou li, Konrèl Rebus sou li, ekri sou li, Andresòl ekri sou li, gen anpil moun ki ekri sou kesyon dòganizasyon nan sèt fòs. Yo pa tande l, e lè nou rive. n nan sitiyasyon sa a, yo mete n devan lefèt akonpli. Les mêmes E causes lefèt produisent les akonpli mêmes pral mennen nou. effets, Senatè Youri Latortue An 1915, Ameriken yo, yo vini, yo refè lame nou an, oubyen yo refè fòs ame nou an, e yo kite yon jandamri nasyonal pou nou. An 1994, lè yo retounen, yo ede nan kraze lame a. Ki avni sa nou genyen la jodi a kòm anbriyon lame a avèk vini yon fòs entènasyonal an? Trè byen. Lè ameriken vini an 1915, li pa refè lame a non. Li pran yon sòt de sipletif pou ameriken yo ke l te rele jandamri. E jandamri sa a te gen yon wòl strikteman de polis. Li pa t gen wòl militè. An 1928, yo chanje non jandamri an. Yo vin rele l Lè La Grande d'Haïti. An 1937, yo vin chanje l apre Ameriken yo fin ale. Se lè sa yo vin rele l L'armée d'Haïti. E an 1957, François Duvalier vin rele l Les Forces Armées d'Haïti. E w ap wè ke evolisyon de non yo pa t janm ale a kesyon Lame a piske de tout evolisyon yo, ebyen Lame pa t janm prèske otorize. Te genyen, m te ka di lòt zam lou yo ke avèk lè l vin rele Les Forces Armées d'Haïti. Donk. Deja abri a yo te kite ki te yon sòt de sipletif dè mèrit. Mentnan, lè w rive nan sitiyasyon sa la jisman, e se la m ta renmen atire atansyon, e jan m te, jan m te di l pou Ariel Henry, m ka gen pwoblèm politik avè l, men gen yon antant pou nou fè sou kesyon sekirite a, lè m te ekri l, e mwen di l, si nou pa pran bagay sa yo oserye, nou tout n ap peri ansanm. Sa k dwe fèt jodi a, olye de kesyon entèvansyon militè, mwen kwè ke se mande. jisteman materyèl nou yo avèk des espèr, des espèr ki ka vini piske sekirite a li evolye, nou gen anpil moun ki ka ekspè o nivo nasyonal men yo teyorik, gen de ekspè ki bokou plis pratik, gen de nèg ki gen ni fòmasyon, yo ka vini ranfòse de enstitisyon sa ke nou gen la a, ki se lapolis e lame. Poukisa ranfòse yo? Paske jisteman o nivo. de òganizasyon de fòs de sekirite a, si w pa genyen yon lapolis alarme ki konplemantè, yonn pou vi avèk byen, yonn pou teritwa a, w ap toujou wè ke w gen pwoblèm. Gon lè nou te gen lame a sèlman, m pa t gen lapolis. Yo te repwoche lame anpil dèske l t ap kraze zo moun e yo te fè konprann ke se lapolis ki pou fè travay la paske militè a pa gen fòmasyon pou ke li fè Ebyen pwoteksyon vi a byen. Donk lè sa a olye ke yo kenbe lame a lapolis yo vin a lapolis. E lapolis la kap pwoteje vi a byen li pa ka pwoteje teritwa li pa ka pwoteje fontyè e nou vin wè ke lè yo bay entènasyonal la pwoteje fontyè on lèl leve lale e lapolis la oblije vin mete on siswont on kò fontalye ke li pa genyen e kapasite poul pwotejel. Il fo ke nou dakò apre tout eksperyans sa yo gen anpil moun ki te pou ki te kont Nan analiz pa l, li te wè ke sa a, li prèske depase lapolis, si pa gon inite espesyalize, e se li menm, se travay pa l ki pou fèt. E mwen panse ke lè sa a, se te okazyon pou ke yo te met lame a leprèv, pou ke li te fè travay li gen pou l fè a, epi pèmèt ke l retire kò l apre pou lapolis vini. E travay sa a, si li pa fèt, Masuro Pierre Renel René, nap genyen nenpòt ki entèvansyon, ap gon sekirite de fasad e sekirite e pa janm bay pa fòs entènasyonal ke yo menm vini pou ke yo ka e rezoud on moman epi apre ale. Men sa yo rele filati, sa yo rele pwoteksyon veye byen, sa yo rele mwen te ka di prevansyon e sa yo rele represyon li fèt pa on polis ki òganize nan on peyi. ki li menm gon travay o jour le jour ke lap fè, alò ke fòs entènasyonal la ki konpoze de diferan fòs ki soti nan diferan peyi avèk dè fòmasyon diferan, wap wè yo ka reyalize an gwo on atak konvansyonèl, men apre sa pwoblèm ke yo genyen tèlman anpil ke pa gen anpil peyi ki janm bezwen ke fòs sa yo vini, pwoblèm de disiplin, pwoblèm de vòl, pwoblèm de vyòl, pwoblèm de maladi, tout lòt pwoblèm yo, ki fè ke nan tout peyi. tandans lan se toujou pèmèt ke fòs nasyonal yo ebyen òganize yo. E pou le moman, nan sitiyasyon sa a, asistans ke n bezwen an, se materyèl yo pou yo ba nou e dè ekspè pou ke nou reòganize e lame a e lapolis la. Asistans nou bezwen se materyèl ki lwen pou rive materyalize. E Senatè Latortue, m t ap tande w avèk enterè, ki t ap denonse ansanm dentèvansyon ke blan meriken sitou fè nan peyi Dayiti, ki pa janm ale an favè nou. E malerezman se menm gwoup politisyen tankou nou yo depi 1986 ki toujou chita nan rankont kap pran dikte nan men blan e ki toujou nan difikilte pou chita antre nou pou jwenn yon dejèl avèk kriz politik ke nap fè fas depi plizyè ane nan peyi a kisak pase menm? Gade, e mwen, mwen rantre nan sena an 2006, sètadi premye mandam nan politik mwen kòmanse l an 2006, e mwen fè 2 manda nan politik. Malerezman m pa t la depi 1900 m pa t la depi 1986. M ap esplike w yon kesyon. Jodi a se kankou mwen menm e a nivo pa m, mwen chita n ap pale avèk blan an, blan an di konsa ke gon solisyon ayisyèn epi lè m chita ap pale avè l mwen wè ke dèyè solisyon ayisyèn nan s on solisyon pa l ke l vle enpoze nou. Èske jodi a m pral antann si vrèman m vle reyalize yon bagay pou ke lè m rive, ebyen, mwen reyalize yon bagay, se pa manti m t ap bay tèt mwen? Non. Ebyen, se menm jan li ye nan kesyon sekirite a. Blan, pandansetan ke li di, oke, ke jodi a nou jwenn yon solisyon Ayisyen, fò nou òganize sekirite n. Li di, m parèt, m parye avè w, m ap vin ak liv mwen an, a plan m lan, m ap bay blan an. M te rankontre Daniel Foot, m te rankontre Mesye Bryan. Mwen di yo men plan pou m fè a. Yo dakò ke se kesyon anti-gang lan. Yo dakò ke kesyon kèl fòs piblik lan men pou moun òganize l. Men, dan la reyalite yo pap janm fè l. E lè yo pap janm fè l la, èske mwen menm, a konsyans mwen, mwen pral rantre nan yon solisyon kote ke m konnen sa yo pral mouin an, ebyen, m pap ka fè anyen avè l, epi pou ke mwen menm mwen vin asepte l epi apre yo vin di ke mwen menm mwen pa bon. Non. Mwen prefere rete. an deyò de politik la ke mal aksepte yon bagay ke ke m konnen k pa bon. E se sa politisyen ayisyen yo dwe fè. Fò yo denonse kesyon sa tou. Fò yo pa pè di jodi a ke solisyon ayisyèn ke y ap pale a, blan di yo nan solisyon an fò tèl moun la. Fò tèl moun la. E si tèl moun pa la, pa menm pale m de sa. E menm misyon k ap vini la ankò e demen an, yo yo deja di w oke ou gon latitid la, men la a fò tèl moun la. Si tèl moun pa ladann, nou pa ladan l. Alò, a pati de se moman, èske sèt in solisyon ayisyèn? La menm kesyon pou lè fòs de sekirite. Jodi a, blan, m pral esplike w, lakay ameriken an genyen non sèlman lè twa fòs, ou genyen lapolis ki se lokal, ou gen lagad nasyonal, ou gen lame amerikèn. Lame amerikèn sèlman gen 8 arm ladan l. Donk sa vle di ke yo konnen kòman yo òganize strikti sekirite. Lafrans, li gen lapolis, li gen lajandarmri, li gen lèfòs zame. E avan ou te gen.